Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon map mandem eske tout bagay anfòm pou chak grenn moun kap tande chanèl sila e si tou va byen ben se byen kanmenm e men pou sila yo ki an ayiti mpa fin kwè ke tout bagay ale byen men ekoute nou gen kèk ti enfòmasyon nou pote ba ou la e depi aprè sanksyon an mkwè se premye aparisyon piblik Heure de l'ancien sénateur Youri Latortue. Ben Youri Latortue ki fè yon aparisyon piblik. Nou pral gen pou n tande sa li di nan kad emisyon sila. Nap kòmanse avèk dosye ki konsène lapolis. Aktivman rechèche pa le Bureau des Affaires Criminelles, yon antite ki nan dcpj, Biwo Afè Kriminèl, se bak, ebyen pou enplikasyon prezime li nan asasina madanm ni. Genyen Mesye Ronelson Sen Lwi ki finalman entèpele vandredi 6 janvye 2023 nan Clercine. Endividi sila apreyande suit ak yon manda damne Komisè gouvènman Sen Mak la te emèt dèyè li. Komisè gouvènman an se Mèt Moïse Déristin nan dat 21 mas 2022 pou asasina sou madanm ni Rushama Thélémaque. Aprè li fin komèt zak sila, Ronelson Sen Lwi te al mawon. An Repiblik Dominikèn, poukwe li la li nan gardavu nan dcpj avan yo defere li devan otorite jidisyè konpetant yo. Tou sa w fè sou latè se sou latè ou peye li. Genyen le nome Patrick Petit Homme alyas Ti Je. Misye gen yon ti je ki gen yon te ladan l, yon ti je vèwon. Se sa k fè l rele konsa. Misye genyen 28 lane, li se orijinè Crête Brûlée. Seksyon kominal Mirbalè. Yo arete misye nan Mirbalè vandredi 6 janvye 2023 pou enplikasyon prezime li nan akt konpwometan tankou brakaj sou wout nasyonal nimewo 3 a. Kont sitwayen sa gen plizyè plent ki te deja depoze pa bò kote divès moun nan popilasyon an devan otorite yo. Pou kounye la, Patrick Petit-Homme plase nan gadavi annatandan suit jidisyè yo. Tèt chaje pou Patrick Petit-Homme. Misye gon sèl je mesye pou nèg la lage nan move zafè se tèt chaje. Epi gen yon kote la m kwè se toujou nan departeman du centre e nan zòn mirbalè wi la lò ou fin kite alò avan ou pran cange ou aprè cange se yon zòn ki rele nan joumou pou moun ki konnen zòn sa byen ebyen nèg yo konn ap fè move zak anlè a la ebyen fòn di ke gen de twa grenn yo kite atè. Alò n pa konnen si se lapolis ki touye yo oubyen si se moun nan popilasyon paske se konsa l ye ou just leve ou wè move grenn yo atè. Donk se kestyon n ap poze pou kò li la. Eske se lapolis oubyen eske se moun nan popilasyon an ki ta touye nèg sa yo. Mwen m toujou di yon nèg sa ekoute genyen miragwàn nan ki sou lobedyans Muscadin men ki sètènman yon ti jan deraye nan ajisman li. M plis anvi di okay wi. Plis anvi di okay paske les interventions du commissaire du gouvernement de miragwàn li yon ti jan parèt un peu politik esak fè m pa renmen twò kòmante sou dosye Muscadin. Nou pral chavire pou site solèy nou konnen te gon batay o nivo de site solèy e Gabriel pran nèg yo par sipriz e mesye je 9 yo pa bliye m toujou di nou ke yo gen atitid mangous, depi w fè mangous sote, li kouri. Men l ap retounen nan zòn nan kanmenm pou l vin wè sa k fè l pè a. Ebyen mangous la te sote, li retounen vin wè sa k fè l pè a. Epi a son retou, lòbèy pete. Ben wi lòbèy pete. Donk gen anpil Negosyasyon kap fèt. Donk m te gentan ba nou bilan de batay la yè antre nèg Gabriel yo avèk nèg je 9 yo o nivo de Site Solèy. Men m ta vle nou genyen yon ide paske genyen a chak minit a chak segond genyen de nouvèl enfo ki ap sikile. Tande byen wi. E kèlè la prensipal koz. de sèt batay. Gabriel vin genyen yon enfòmasyon ki rive jwenn li. Eske son bon antèn oubyen son move antèn? Antèn nan di Gabriel ke, Ekoute, le PM, li te fon parèt nan Damyen an. Men zòn sa te tèlman byen kadrye pa mesye Chen an. Konprann byen sa m ap di nou an wi. Ki di Chen an, ou di G9. Donk, aparaman ta gon dil ki fèt, ta gon kòb ki tonbe nan men kèlke sòlda je nèf. Tande byen wi, le fèt ke Gabriel tande gon kòb ki bay, ebyen sa w tande a la, Gabriel li menm, li al atake. Èske w konprann? Mesye gade kòman nèg yo ap batay wi la. Donk si gon kòb tonbe, li menm fò l te jwenn kòb pa l tou. Men m pa ka konprann non. Ou wè zafè Leta ak bandi, M anvi di se veritab espageti. Eske se vre mezanmi leta nan kole dèyè ak bandi? Paske gon bagay nou pa ka konprann. Si nan yon tan kòmsi se sa k fè w wè kesyon sa a m ta kapab di l vin yon pwoblematik. M pa konn si anpil moun pral dakò avè m, si Fresh pral dakò avè m. Annou mete kèlke fòmil sou tab la pou n wè si nou ta kapab demele yo. Tande byen. Ou wè nan leta, leta byen ak je nèf e m pap ba nou manti leta nan je pèp tou. Kounye a la, leta li menm, li sende. Leta nan je nèf, li nan je pèp. Kounye a n ap swiv kèk bagay. Leta ta kapab kosyone yon seri de bagay. Kòm leta nan je nèf, li nan je pèp, kounye a lapolis li menm di l ap batay kont je nèf ak je pèp tou. Men antretan. Ya sèten polisye nan kad batay sila a, nan, m pa konnen nan ansanm lan kèlke eleman ki pretann ke y ap batay kontre je 9 e je pèp, men ki pa disosye yo de filozofi leta a. Sètadi, yo kolabore menm si se a distans avèk je 9. e je pèp. Tande byen sa m ap di nou an wi. Kounye a, lè bagay la konsa kounye a, ou ka gade ou wè nan yon blòk je 9 ap goumen a lapolis, ou ka gade nan yon blòk ou wè je pèp ap goumen a lapolis. Èske nou konprann byen sa m ap di nou an? Sa vle di bagay la tèlman mele nan men nou, nou pa ka konnen ki kote nou gad. Men, sèl sa m regrèt. M regrèt anpil lè pa egzanp yon polisye serye kanpe w nan lari epi l di w ou pa gen telefòn Iska, ou pa gen telefòn Babekyou, ou pa gen telefòn Matyas, ou pa gen telefòn Tayson, ou pa gen telefòn Izo, ou pa gen telefòn Lanmò San Jou, ou pa gen nimewo Jeff, ou pa gen moun sa yo sou telefòn ou. Men, chè polisye kite m di w, Nèg ki nan pi wo nivo nan leta yo chaje ak nimewo nèg sa yo. Nou wè Babekyou te konn ap di l. Babekyou te konn ap di gen nèg k ap plenyen nan radyo epi kou yo fin pale, yo rele l an prive. Nou wè pratik la te tèlman fòkè sou plan politik, nèg yo konn ap joure Jovenel apresa yo di a, prezidan m sòt manyen w la a, m konnen w pa p pale. Sa vle di. Nan va konprann. Men, se moun sa yo k ap di nou piga nou nan kole dèyè ak bandi. M pa di ankenn moun al nan kole dèyè ak bandi non, men fòk nou pran prekosyon. Sa vle di, n ap retwouve nou nan yon sitiyasyon, nou pa kapab denonse bandi vre paske lè nou wè ak de je nou. Mwen menm m wè yon nèg ki te konn ap goumen kont Jovenel. Manifestasyon ap fèt nan Site Solèy. Lè sa a m rete Jakomen. Misye vin a dis moto. Lè sa a misye bay ti ougan moto l, bay lòt chèf moto, bay sa yo. Humm, ou konn poukisa? Pou site solèy pa boule yon grenn kawotchou. Tande byen wi pou wè, gon seri de nèg ki tèlman abolotcho nan politik lan, Jovenel ba l, vin bay moto, site solèy pa di way. Kèk mwa aprè lè m gade m wè misye vini avèk yon lòt kantite moto pou yon lòt patikilye ki mande pou site solèy boule kawotchou. Bon ki kote peyi sa prale? Humm, m ta renmen nou di m ki kote peyi sa prale? Kounye a pou m di nou byen ke nèg la di w. Ou pa gen dwa gen nimewo Yska sou telefòn ou. Ou pa gen dwa gen nimewo Babekyou sou telefòn ou. Men li menm, li pale avèk yo. Ou pa konprann non. Li ba yo zam. Li ba yo kòb. Pèp Ayisyen, konprann batay la tande. Pa al foure tèt nou nan nenpòt ki batay. M pral vini avèk Youri Latortue. Youri Latortue nan kad yon konferans pou laprès li bay sou non pati Ayiti an Aksyon mèkredi 11 janvye 2023. Youri Latortue sòti nan silans li 2 mwa aprè sanksyon peyi Kanada ak Etazini mete sou do li. Li fè konnen se yon konplo yo fè sou li, tèt chaje, ant moun ki nan peyi a melanje ak moun ki nan entènasyonal la sou dosye li te konn denonse pandan li te nan opozisyon an ki pibliye non li atravè yon liv. Ekoute byen, ansyen senatè a di malgre li poko jwenn repons ak demand li yo, pa bò kote Nasyonzini, men l ap kontinye batay pou pèp ayisyen an jwenn sekirite. Eske nou dakò? Men Youri. Ebyen Youri Latortue gon bagay ki di eum N ap fight jisko nan kawout, jiska la dènyè gout de san. Se teyorèm nan sa men. Beaucoup de paroles ont été dites, mais n'ont pas été respectées. Est-ce que pawòl ou di yo se de pawòl ke ou respekte? N ap swiv toujou, paske w jèn gason, petèt 51 ou 52 zan, ou kapab viv prèske 30 a 40 an ankò, bon, n ap gade pou n wè kisa politik la va di, mè, Youri, batay aske pou ke peyizaj politik lan li gen de nouvèl tèt. Gon lè kap rive fòk ou aksepte ke ou fon ti retire kò ou. Swa ou bay RL, Haïti en action, ou bay yon moun ki gen kapasite sa jere Haïti en action. André Michel, on lè kap rive fò ou fon ti renka kò ou. Bay yon lòt jèn ki gen kapasite a tou. Paske gon pakèt jèn ki ta vle monte. Eske nou konprann? Mesaj sa nou ka pa aksepte li men. bon c'est c'est comme ça Sinon, en France, Emmanuel Macron peut être président à 38 ans.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 E depi lè sa a, nou te antame yon batay. ki te fè ke 3 zan apre o nivo de Wikileaks nou te wè se Fritz Meusse, yon nèg ki te akapare pò Gonayiv la, ki te al pote plent, ki te al denonse m nan anbasad amerikèn le 5 me 2005 paske l pa t vle peye pò Gonayiv la e m te di l peye l. E lè sa a, batay la te fèt jiskaske m al devan tribinal, jiskaske tout fanmi l te di ke sa misye te fè a pa bon. Nou t al devan tribinal e te genyen batay la. E misye te prezante eskiz li paske li konnen sa l te fè a pa t bon. Se pou l te ka akapare pò Gonayiv la. E fò n raple an pasan ke pò sa a aktyèlman l nan men Leta. Puiske batay sa ke nou tap fèt la, se te pou ke leta te rekipere pò a. E lè sa a, nou vin rive nou wè ke peyi tankou Etazini te reevalye jisteman kesyon sanksyon ke yo te pran kont nou. E byen, lè 4 novanm 2022 vin rive, nou vin retwouve nou nan yon sitiyasyon kote entènasyonal la vin anonse ankò sanksyon kontre nou, yo vin pa laprès nou aprann sa puiske yo pa janm sinifye nou okenn desizyon. Imedyatman ke kesyon sa a te vini, nou te di ke se de sanksyon politik puiske nou konnen sa k te rive deja. Nou te antreprann plizyè aksyon. Aksyon ke nou antann, nou te ekri peyi Etazini, nou te ekri peyi Kanada, paske yo te pale de fason jeneral, pou nou te mande kisa ke yo repwoche nou spesifikman. A dat, yo pa janm reponn. Men nou menm, nou kontinye ap travay. E se nan travay sa a ki fè ke. Nou vin dekouvri on dokiman, nou vin dekouvri on liv ki ekri e ann anglè, Zombified, e an fransè, Le dossier zombie, kote ke liv sa a ou a di l te fèt pou Senatè Youri Latortue. De premye paj jiska dènye paj, se des accusations à n'en plus finir contre mwen menm. E lè nou t ap gade men liv yo la, ni an franse ni an angle. Men, arete sou kesyon sanksyon an, li la a tou. Dosye, paske m toujou mache avèk dosye m. M pa janm pale san m pa gen dosye. Nou konpare liv la ki soti an 2019 avèk. Sa nou te ka di, ebyen desizyon ki pran Ozetazini e o Kanada. Sa nou wè? Otè liv la. N ap rive sou li talè. Sa nou wè nan liv la? Nan liv otè liv la, s on non ke nou wè yo rele Maxkell. Maxkell. sa trè enpòtan men pwal rive se li manman Lucier ebyen sa nou wè nan liv sa an 2019 ke liv la soti yo di liv la akizem li di ke Youri Latortue ap fè dwòg avèk peyi kolonbi se sa yo di nan liv la nan chapit 9 paj 147 e 148 se sa yo di nan liv la. ke map trafike zam avèk Lafrik di Sid. Yo di nan sanksyon yo ke mwen menm tou map fè trafik zam avèk peyi etranje. E nan liv la, m ta renmen petèt nou wè kòman nèg sa a ki ekri liv sa a poko rive sou non l. Kòman li te fini? Li di, M ap fè trafik zam avèk peyi Lafrik di Sid. M te gen yon konntenè zam ki te rive nan dwàn Pòtoprens. Poukisa yo pa kenbe konntenè a? Paske pa t gen kouran. Nèg ki t ap sipèvize konntenè a, kòm pa t gen kouran, l pa t sipèvize l, li te voye l ale konsa. Se pou montre l kòman maske nèg yo di ki ekri liv sa a, se yon voye monte, piske. Nan liv sa a, pa gen anyen d'akademik ni de pwouve. Twazyèm sa yo di nan liv la, yo di m fè, m patisipe nan vyolans. Yo di mwen t al distribye zam an 2009, nan liv la wi, avèk René Monplaisir. Tout moun te konnen ke mwen te nan opozisyon avèk Prezidan Preval. Pa gen oken rapò ant mwen menm e Willy Monplaisir. Yo di nan liv la m t al distribye zam. Nan chapit 11, paj 169 e 175, nan chapit 12, paj 189, 191. Alò ke yo di nan desizyon sanksyon yo ke mwen menm m fè vyolans egalman nan avèk bandi. nan katye popilè. Donk nou wè egzakteman sa ki di nan liv la, yo vin reprann ni nan desizyon sa yo. N ap kontinye. Liv sa a li ekri pa Max Kay. N ap gade non an, nou wè MAX Kayel. Non sa a Daprè sa li di, se yon ofisye ki t ap travay Nasyonzini ann Ayiti. Kòm nan liv sa a, alafen la wi, misye di se yon ofisye k ap travay Nasyonzini, an desanm, nou ekri Nasyonzini. Nou di Nasyonzini, men genyen yon ofisye ki di l ap travay lakay ou, ki ekri sou nou, ki fè difamasyon, nou ta renmen ou menm ou idantifye l. Jiska dat pa de repons. Nou te oblije, lè m wè yo pa banm repons, paske nou pa ka kanpe la, son dosye politik. Nou te oblije anplwaye yon ekip jiridik an Ayiti e Ozetazini. Ekip jiridik sa a pèmèt nou dekouvri vrè moun ki ekri liv la. Moun ki ekri liv la, li rele Burn Grabner. Berd, B-e-r-d-t, Grabner, G-r-a-b-n-e-r. An efè, misye se yon ofisye ki te travay Nasyonzini de an Ayiti, se yon Otrichyen ki travay de 2005 a 2015 e ki te, daprè sa l di, ap travay nan de dosye Anba dè dosye enfòmèl misye te kite misye rantre Ayiti an 2005, li kite an 2015 e aktyèlman misye ap travay an Afrik. Men sa nou vin wè, sè ke Ben Gardner li fè tout bagay fò nèg ou bon anpil nan envestigasyon, nan dosye pou dekouvri Yves Zarmon. E jan Pwal di l la, m pa menm kwè ke Nasyonzini konnen se msye ki ekri liv la. Dayè, nan liv li a, li akize Nasyonzini tou, li di Nasyonzini t ap transpòte dwòg nan machin li. Ebyen, sa msye fè nan liv la? Nou konnen, lè yon liv ap ekri de fason akademik, yon rapò ap ekri de fason akademik, mwen m fè plizyè rapò, ou oblije idantifye w. Ebyen, nan liv sa a, pa genyen mezondedisyon. Pa gen mezondedisyon. Li menm ki fè pwòp liv li, li pibliye l. Pa genyen, egalman, anrejistreman dwa dotè. Yo te di pa gen konpayi ledisyon. Kòd bar liv la, sa nou wè la a, li pa gen oken rapò avèk liv la. Kòd bar la, nan tout moun ki ekri liv, se ansanm denfòmasyon ki pèmèt ou lye avèk liv la. Pa genyen. Email ke misye mete a li pa mache. E ou pa jwenn on foto de li. Mezanmi kiyès la te ekri on liv wap akize de moun ou pa idantifye ou pa gen foto ou pa gen anyen. Donk sa vle di ke misye konnen se ti ayisyen nou ye e ke nou pap jwenn ni. Misye ebyen ekri liv la. Pou ke li mete l sou tout rezo Amazon, l ap vann ni, alò ke tout sa l di nan liv la s on trak entènasyonal. Men, nou pral gade bokou plis kesyon an, piske lè nou vin al fouye zo nan kalalou, nou wè ke. Bern Gardner, ki ekri sou koripsyon nan lèzane 2015, 2016, 2017, misye pa pale ditou de Petro Caribe, dosye li t ap fè yo, on milyon moun pran lari, t ap pale de Petro Caribe, misye pa pale de Petro Caribe. Misye pa pale de Dermalon. Misye pa pale de Sofidayi. Misye pa pale de franchiz ou rapò ke sena a fè ke nou te fè. Misye pa pale de kontrebann nan. Misye pa pale de kesyon paspò yo. Misye pa pale de ong. Pandan tan sa a, gen 10 rapò ki fèt nan sena a kap denonse. moun ka vòlè don mwen menm prensipalman misye pa pale de oken dosye sa yo epi nap fouye zo nan kadav li e lèm gad nan liv la nale toujou nan paj 321 324 bèl gab nan di men kiyès ki te ka prezidan dayiti. Men kiyès son ansyen premye minis wi map site non dayè nan analiz nan liv la se misye ki ka prezidan dayiti ki ka fè meyè e se yonn nan moun ki premye dilapidatè fon petro karibyen e se lè sa a e se lè sa a ankèt nou ap kontinye e se lè sa a nou vin wè ke lè prezidan jovenel. te, an fevriye 2019, te fè yon diskou pou chanje. Li te di moun opozisyon yo se yo ki nan dwòg, se yo ki gen bandi. E se lè sa a yo te remèt, paske liv la soti an me, yo te remèt li rapò sa yo kont tout nèg ki te nan opozisyon, don mwen menm pèsonèlman, ki te, ebyen, ki te fè Petro-Caribe. E nou sonje. Rapò sa a son fo puiske nou konnen egzakteman lè sa a se prezidan ki te peye ebyen Anèl pou ke li te vini pou yo te fè demagoji a men an menm tan yo fon dosye. Brent Gardner, misye di. Msye di nan liv la, tande byen wi, msye di nan liv la ke li travay an kolaborasyon avèk anbasad amerikèn e se la l bay dosye a. Msye di li gen yon metò nan anbasad la. Msye di ke tout sa l fè, li fè yo an kolaborasyon. Afè Entènasyonal la. Se kounye a nou vin dekouvri kòman ofisye Nasyonzini sa a li antann avèk gouvènman kont opozisyon e sektè mafye ki te nan Petwokaribe a, dilapidatè ki te nan Petwokaribe a. E se dosye sa yo ki monte depi 2019 kontre opozisyon e kont moun ki t ap di verite pou yo fè karaktè asasine Jeanne. Sa vle di, yo pa ka tchwe yo, yo vle detwi karaktè yo. Men pa bliye, ke menm moun sa yo ki te vin kote m lè m t ap ekri Mito Karibe a, ki te di m, y ap ban m tout avantaj pou m bat nèg nò yo nan Petwo Karibe a, ki te fè m menas, jisteman se moun sa yo, ke Ben Gardner di ki dwe prezidan Dayiti, paske se moun ki pi klin nan peyi a. Jodi a, nou mande pou biwo Nasyonzini fè yon konsiltasyon ant nou menm e Blann Dam nan. Paske si l ekri sou nou, jodi a, nou bezwen wè l. Dayè, nou konn kote misye ye. An Afrik, nou fè demach pou nou te pale avè l, pou nou te ka konfwonte l. e nou pa vle fè konfwontasyon. Nou vle fè konfwontasyon paske sa misye ekri sou nou an, li ekri l sou tout rezo, li ekri l nan liv, li ekri l nan anbasad pou ke li detwi jisteman pèsonalite nou e nou mande biwo afè legal la pou l fè konfwontasyon sinon jisteman pou ke yo retire liv sa a de sikilasyon oudimwen revoke l pou ke nou menm nou ka pouswiv li. devan lajistis kòm se anplwaye Nasyon Zini ke li ye. Nou mande tout peyi, Etazini, Kanada, ki te sèvi a rapò sa yo pou ke yo reevalye kesyon yo. Paske jodi a, batay la, se pa etranje k ap fè l kont nou. Se menm moun anndan peyi sa a. ke yo dekouvri nan koripsyon, nan vòlè, ki yo menm gen lajan nan men yo, gen mwayen pou yo arive kraze moun. Men mwen menm, mwen di sa, Senatè Lalong, se yon bon bagay. E m ap batay. Paske jodi a, moun sa yo, yo panse ke yo ka fè nenpòt ki bagay nan peyi sa. Nou di, nou p ap twonpe n dènmi. Se pa de dosye ki fèt Ozetazini ki fèt Kanada. Se de dosye ki fèt isi. E triyo ki pote dosye sa yo se Ben Gardner ki se ofisye Nasyonzini avèk petèt lòt. Se dilapidatè Petwo Karibe yo. E se gouvènman ayisyen yo menm. ki devan movèz gouvènans yo panse ke meyè fason pou yo fè se kraze moun ki kanpe tèt a tèt avè yo. E se poutèt sa nou pran chemen legal la pou n afwonte dosye yo e nan afwonte dosye yo lè sa Ben Gardner a bay tout moun ki te kanpe avè l yo paske jodi a nou panse ke apre 2 mwa de silans. Mwen te fè silans lan paske m te bezwen de bagay. Premyèman, konnen sa repwoche m espesifikman e an menm tan ankete sou dosye sa yo. E m remèsye anpil moun nan ekip jiridik nou isi e Ozetazini ki pèmèt ke travay sa li fèt, ke jodi a. Nou ka dekouvri volim dosye ke on moun ka pote pou l detwi lòt moun. Pou w ekri on liv, kote ke liv la son trak entènasyonal, w ap akize on moun li pa gen okenn referans. Pou ke liv sa a, l ap sikile nan tout kominote entènasyonal la, y ap pran de pawòl ladan l pou vrè, alò ke li pa gen anyen de vrè ladan l. e pou ke Ben Gardner sa a li kontinye ap travay nan Nasyon Zini sou lòt non hein, li mete yon non li rele maske l, se pa yon woman w ap ekri, se yon liv w ap ekri pou akize moun e ke jodi a hein ou kache pou ke ou ekri sa e misye konnen pètinamman ke nan lòt peyi li pa ta ka fè sa. E Nasyon Zini dwe pran responsablite l, paske Nasyon Zini pa vini pou l ap kraze moun k ap fè politik nan peyi yo. Jodi a nou pral gade Nasyon Zini ke se swa an Ayiti e ke se swa nan Nouyòk, paske lè yo vini, yo vini pou yo ede. N ap fè tout demach pou nou arive fè konfwontasyon, men pandan se tan, nou soumèt dosye yo bay tout peyi yo pou yo reevalye kesyon an e pou yo wè kòman gen de moun k ap mennen yo pran de desizyon ki purman lokal, ki purman nan enterè yo, paske si jodi a tout moun konnen se Senatè Latortue ki te bay plan pou ke yo fini ak kesyon bandi a, se mwen ki te bay plan, te di si yo aplike l nan 3 mwa n ap gen yon lòt sitiyasyon, se mwen ki te pran pozisyon pou ekipman lapolis e depi novanm. Tout moun ka gade pou wè kòman sitiyasyon yo ye san m pa bezwen fè kòmantè. Men sa mwen di, aprè ke m fin ekri Biwo Afè Legal nan Nouyòk, mwen pral kontinye batay, batay pou sekirite pèp ayisyen. paske jodi a pèp la li pa gen sekirite fò batay sa kontinye batay sa ke nou te konsakre n ladan l depi 2021 mwen te bezwen eklèsi sitiyasyon an pou m montre kote dosye politik sa li soti e m ap tann ke enstitisyon yo reyaji men pandan se tan n ap kontinye batay pou pèp ayisyen. Ebyen Youri Latortue gon bagay ki di euh nap fight. Jisko nan kawout, jiska la dènyè gout de san, se teorèm nan sa men bokou de paròl ont ete dit e non pa ete respekte. Eske pawòl ou di yo se de pawòl ke ou respekte? Nap swiv toujou paske ou jèn gason, petèt 51 ou 52 zan, ou kapab viv prèske 30 a 40 an ankò, bon nap gade poun wè. Kisa politik la va di mè Youri batay aske pou ke peyizaj politik lan li gen de nouvèl tèt. Gon lè kap rive fòk ou aksepte ke ou fon ti retire kò ou. Swa ou bay RL, Ayiti an Aksyon, ou bay yon moun ki gen kapasite sa jere Ayiti an Aksyon. Andre Michel, yon lè kap rive fò ou fon ti renka kò ou. Bay yon lòt jèn ki gen kapasite a tou. Paske gen yon pakèt jèn ki ta vle monte.